Swit ak denonsyasyon gagòt chèk ke n te fè o nivo Minsèd Lenteryè, nou pa sispann resevwa menas, yo pa sispann fè n pè, yo pa sispann entimide n. Men n vin di yo, nou pap pè yo, nou pap janm pè yo. Okontrè, yo vin ba nou fòs pou n mennen plis ankèt. Dayè, n ap travay kounye a la sou rès gagòt toujou ki fèt nan Minsèd Lenteryè sou kesyon kontra e sou kesyon lòt chèk ki bay. Dezyèmman, n ap travay toujou sou kesyon gagòt lajan ki fèt onivo ministè planifikasyon. E twazyèmman, n ap travay tou sou yon seri de gagòt, lòt skandal kontra 300 mil goud, 400 mil goud, 500 mil goud ki bay onivo palè nasyonal, yon palè k dap, ki pa menm gen prezidan ladan l. Donk nou menm n ap travay sou sa, e sa fè nou vin di moun k ap fè nou pè yo, pa pèdi tan yo, pase nou menm nou klè. Peyi a pa gen parleman ladann ki pou kontwole aksyon pouvwa ap fè, nou menm nou bay tèt nou misyon sa a. E se misyon sa a nou bay tèt nou ki fè nan pil katouch ak pil zam ki te debake nan pò, enbyen Pòdepè a, enbyen nou mennen ankèt pa nou. E nan ankèt ke nou mennen, nou vin jwenn efektivman gen pil katouch avèk pil zam ki debake, te deja gon machin ofisyèl e menm plizyè machin ofisyèl ki deja sou lè lye pou te ret tann materyèl sa yo. Ki direksyon yo? Palè Nasyonal. E poukisa se nan palè yo ta prale? Se paske ebyen sekretè jeneral palè a ki la a, nou vle pale de Josy Berny, te deja mande direksyon jeneral lapolis lan pou chanje ebyen polisye ki anndan an pou li, ebyen direksyon jeneral lapolis la te klèman di misye non yo pap kapab. E yo, misye te mande ankò pou yo bay materyèl avèk lòt ekipman nèf pou palè nasyonal, direksyon jeneral lapolis la kanpe danbann li pa bay anyen. Swit avèk anyen ke yo pa jwenn. Yo menm yo fè demach yo o nivo de entènasyonal e sak fè w wè pil materyèl sa yo te debake nan peyi a. E poukisa se nan palè yo ta prale? Ebyen Josué Pierre Louis nou konnen ki aswafe de pouvwa, ki wè l nan yon palè ki vid, ki pa gen prezidan, ki gen yon premye minis ki p ap regle anyen, ebyen ki p ap obeyi a Martelly ankò tou. Ebyen misye ap tann li avèk Mateli pou yo te planifye yon koudeta avèk materyèl sa yo. E koudeta sa pou te mete kiyès kòm prezidan, se t ap Mateli ki ta pral chwazi kiyès l ap mete kòm prezidan, yon fason pou te kapab fè eleksyon pou li, pou l kapab tounen nan tèt peyi a ankò. Donk jodi a, lè yon nèg sòti nan kesyon kadejak, lè yon nèg sòti nan pale a la w ap fè kòripsyon, e jodi an la w ap fè mannèv pou koudeta. Tout moun konnen Viv Ayiti. ostil avèk Ariel. Yo pa dakò avèk fòm de gouvènans Ariel la. Men fò n sonje tou, gon premye prezidan ki asasine deja, ki fè n parèt lèd devan lemond. E jodi an ankò, pou n wè gen nèg k ap fè mannèv pou asasine yon dezyèm prezidan, e se si menm gwoup moun yo. Donk jodi an la, nou vin mande avèk dcpj, poukisa li kite kote kadav la ye? Yap kriye bò sèkèy la. Nou vin mande avèk la jistis tou si genyenl poukisa se bò kot sèkèy la yal kriye yo bliye kadav la. Alòske komisè gouvènman an gen tout enfòmasyon yo. Dayè li tèlman gen enfòmasyon yo, m pa pral dil patisipe nan koudeta non. Men sèl sa n ka di, lè pou pakè a te kraze, misye konnen trè byen te gen sibtiti komisè gouvènman ki te ladanl. Te gen moun nan pakè a ki te ladanl. Pak ya kraze kanmenm. Yo still kenbe misye kòm komisè gouvènman, men jodi an la, se nèg ki pa remèt anyen nan lajistis lan. Li komisè gouvènman pandan 2 ou 3 fwa deja. Penitansye nasyonal boure avèk moun. Pa janm genyen yon dekonjesyonman k fèt o nivo penitansye men jodi a misye ap batay pou l kapab vini jistis. Alò e kòm si m ta kab di w Ayiti nou kondane pou nou rete kote nou ye a la. Nou menm nou vin di. Nou dakò pou Ariel sòti nan tèt peyi a tout gouvèneman l lan. Men son akò politik oubyen se pèp la k leve kanpe l fè yon chanbademan. Men kesyon koudeta, asasinen prezidan oubyen asasinen premye minis lan, Viv Ayiti pap aksepte l. E kèlkeswa moun ki fè l la oubyen ki enplike ladan l, n ap kanpe anfas ou. Donk jodi a nou te vin di Fò pèp la konnen limyè oubyen fò pèp la wè oubyen fò l okouran de sa k ap pase paske pil katouch ki debake yo, yo pa debake konsa. Pil zam ki debake yo, yo pa debake konsa. M ap fini pou m di avèk Michel Martelly, yon nèg ki te prezidan peyi a deja, non si te nan kidnapin, non si te nan touye prezidan, non si te nan moute gwoup gang, non si te nan masak k ap fèt andedan katye popilè, non si te nan mete baz gang tout kote, jodi an la ankò, dèyè non. ki site nan lanmò Jovenel gen koudeta kap prepare. Nou vin di DG lapolis la pran responsablite w nan dosye sa. Menm jan wap goumen pou mete lòd nan peyi a, pou mete sekirite nan peyi a, m kwè ke si w gen prèv palpab, yon seri de nèg ap enplike pou jete prezidan, pou jete premye minis, pou moute pa yo, ou fèt pou pran responsablite w nan dosye sa. A bon antandè, salut. Lendi 18 jiyè dènye. Viv Ayiti te bay yon konferans de près. Atravè konferans de près sa, nou te prezante kopi yon chèk ki sòti o nivo ministè de lenteryè ki ale jwenn kolektivite yo sou fòm ajan kolektivite teritoryal yo nan Nò. Nou te denonse vag koripsyon sa yo. ke minis Kitel avèk Amos Zephyrin ap fè o nivo ministè piblik. E jan granmoun yo toujou di l, chodyè a monte sou non timoun yo, e l ap desann, li desann nan non granmoun. Lajan ki debloke o nivo ministè dlenteryè ki ale jwenn kolektivite teritoryal yo nan Lenò, lajan yo yo debloke nan non kolektivite yo, men, moun k ap benefisye se de se de moun politik k ap benefisye. Yo fè kolektivite a sèvi de paswa, yo fè l sèvi de yon se fè de boulwa de tiyo pou fè e sa yo rele koripsyon yo a pou yo ka fè lajan. Semèn dènyè 18 nan 18 jiyè lè n te bay konferans sa nou te anonse o nivo Viv Ayiti dosye sa a nou pap kite l konsa. Nou te di n ap gen kote n ap ekri. Efektivman, nou adrese kat korespondans bay kat enstitisyon anndan Leta a. Nou adrese yon korespondans bay Premye Minis Ariel Henry avèk kopi chèk yo akonpanye lèt la. Nou adrese yon korespondans bay ULCC, nou konnen ki la pou ankete sou ka kòripsyon ki genyen nan administrasyon piblik la. Nou adrese yon lòt korespondans bay Kou Siperyè dè Kont. ki la pou ankete sou lajan ki debloke e destinasyon final yo a kisa yo abouti. E an dènye lye, nou adrese yon korespondans tou bay baf, yon biwo ki la anndan dcpj pou ankete sou krim finansye yo e nou mande yo pou yo pran responsablite yo paske dosye sa a menm jan nou menm, Anndan pati politik Viv Ayiti men sosyete a ta renmen limyè fèt sou ka sa yo paske se grav pou w jwenn yon minis tankou Litz Quitel avèk Amos Zephyrin ap debloke 16 milyon de goud pou yon katèl kazèk pou al fè kisa nou pa konnen alòske lalwa klè li di men kantite kòb ki ka debloke pou yon katèl kazèk li pa dwe depase 1 milyon de goud nou jwenn Litz Quitel li te debloke Plis ke 16 milyon de goud pou yon katèl kazèk, se sa k fè, nou menm lè n te denonse l la, n te di n t ap ekri enstitisyon sa yo, efektivman, nou denonse enstitisyon sa yo. Men sa k pi grav la, nan tou sa, genyen ti vòlè, gen gwo vòlè. Pandan w ap denonse vòlè, ou panse gen lòt vòlè tou pral pran prekosyon pou yo pa ta denonse yo, pou yo pa rantre nan vòlè, Enben ou vin jwenn vòlè sa yo ou plis alèz. Pandan wap denonse yon lòt vòlè, vòlè sa gendwa paka vòlè ankò, yo menm pou yo pwofite pou yo vòlè plis. Kisa n vle di pa la? Minis finans lan ki estime gagòt kòripsyon kap fèt nan ministè de lenteryè atravè fon kolektivite teritoryal yo, minis finans lan mande avèk minis enteryè a Fon kolektivite teritoryal yo li pa gen dwa itilize nan kòl pa li pa gen aksè avè fon sa yo ankò dezòmè li transfere fon mi e kolektivite yo o nivo trezò piblik e li dil sèlman moun ki gen dwa linik moun ki gen dwa pou dekese lajan anndan fon kolektivite yo li rele minis finans lan li rele e e Patrick Boisvert sèlman. ki gen dwa dekese lajan nan fon kolektivite. Alòske, nan yon dekrè ki te sòti 28 mas 1996, ki ta pral kreye fon sou kolektivite teritoryal yo, anndan dekrè a, li di kijan fon kolektivite yo kòman yo dwe jere. Pa gen okenn kote anndan dekrè sa a yo pale de ministè finans. Jodi a, denonsyasyon Viv Ayiti a, Nou pa mande minis finans pou rann sèvis a sosyete a. Nou pa mande minis finans pou rann sèvis avèk popilasyon an. Nou mande lalwa, nou mande lajistis, nou mande lapolis pou asime responsablite l nan batay kont kòripsyon anndan peyi a, nan gagòt k ap fèt anndan Leta a. Se sa n mande. Olye otorite yo, yo pèmèt lajistis avèk lapolis aji, men se yo menm k ap regle ti afè pa yo. Ki sa n vin konprann? Ki sa n vin konprann? E minis finans sa estime gagòt k ap fèt anndan ministè dlenteryè a gon pati politik k ap benefisye de gagòt kòripsyon sa yo anndan ministè dlenteryè enben donk li menm li rapatriye lajan sa a li transfere fon sa a sou lòd li li menm pou lajan sa lè l ap debloke se pou o benefis de pati politik. kote l sòti an pou lajan sa yo al dekese. Vwala, men nan ki sitiyasyon n ye anndan peyi a, donk se yon peyi ki gangrene nan kesyon gagòt kòripsyon anndan peyi a, gagòt kòripsyon k ap fèt nan tout nivo anndan Leta a, e se sa nou menm onivo pati politik Viv Ayiti n ap kontinye pran responsablite nou pou n denonse kesyon kòripsyon anndan Leta a, menmsi otorite jounen jodi an yo menm yo montre yo dakò avèk kòripsyon an. Men nou menm nap kontinye pran responsablite nou paske yon jou ki jou nou konnen lajistis ap gen pou l aji kanmenm tout moun ki enplike nan vòlè lajan peyi a. Yon lòt kote nou menm onivo Viv Ayiti nap bat yon menm jan avè sosyete a nap bat yon gwo bravo pou direktè jeneral lapolis la, o eta majò lapolis la e tout fòs spesyalize yo. Polisè a an lapolis an jeneral nou bat yon gwo kout bravo pou yo. E nou menm, etonman pa nou ki kote l sòti. Menm polisye ki la yo, se yo t te la sou Elbe, se yo menm ki te la sou Leon Charles. Sou El eskize se yo te la sou Normil Rameau, se yo menm ki te la sou Leon Charles. E se menm polisye sa yo ki vin la ankò sou Frantz Elbe. N ap poze tèt nou kesyon. Poukisa sou Normil Rameau, sou Léon Charles, rezilta polisye sa yo ap bay jounen jodi an la, poukisa yo pa t bay sou 2 direktè jeneral sa yo? Donk nou vin konprann, direktè jeneral sa yo, yo te nan konivans avèk bandi yo, avèk gang yo, se sa k fè gang yo te gen fasilite pou yo te tiye polisye, pou yo te fè masak, pou yo te fè yon seri de bagay anndan sosyete a. kote ou inisye kesyon kidnaping nan pandan 2 zan la anndan peyi a, donk tout bagay sa yo yo te fèt sou lidèchip 2 direktè jeneral ki pase, 2 direktè jeneral sa yo nou vle pale de Normil Rameau e Léon Charles, se sou lidèchip yo tout gagòt sa yo, dezòd sa yo t ap fèt anndan peyi a. Jodi an, lè n gade rezilta Polis nasyonal la ap bay, nou di bravo Elbe, nou di bravo polisye yo, nou di bravo Haut Etat Major Lapolis lan. Sèlman nou menm n ap mande, kontinye mande avèk otorite an plas yo, polis nasyonal la veritableman jodi an li bezwen mwayen, li bezwen de materyèl pou l batay kont gang yo, santi gen yon volonte lakay lapolis lan pou yo batay kont gang yo paske. Sou 2 ansyen direktè jeneral lapolis sa yo t pase yo, pas un jour nou pa janm tande gon bandi t stope, pas un jour nou pa tande gen yon ka de kidnapping ki avòte, yo devye, pas un jour nou pa tande gon otaj yo te konn yo te konn libere ki nan men gang yo, jodi a au fur et à mesure RB ap avanse nou santi gon travay kap fèt kont gang yo anndan sosyete a, se sak fè nou menm jodi a nou vini. Nou pa vin di bat bravo avèk e pou e pou Frantz Elbé epi pou l konnen sosyete a kanpe dèyè l tout sa l ap fè se bon non nou di ti sa k fèt yo la a nou estime yo kòmanse bay rezilta nou dou kontinye sou menm lanse a ou bezwen de materyèl n ap kontinye fè presyon sou otorite yo pou bay mwayen pou bay materyèl pou polis nasyonal la pou fè travay li nan batay kont ensekirite kont kidnaping an nan peyi a. Men demen si Dye ve, Elbe ta depase ray la, ou pral jwenn lè sa on Viv Ayiti tou ki kanpe anfas ou, sa vle di nou menm nou pa gen pèsonn avè, nou pa gen pwoblèm avè pèsonn, nou gen pwoblèm avèk tout moun ki konprann yo ka detwi Ayiti, yo ka detwi sosyete a, yo ka detwi jenès ayisyèn nan.